Nou avè w e n ap toujou avè w paske se rèv nou, nou menm nan RL Prod ki ap ba ou enfòmasyon 24 è sur 24, 7 jou sur 7. Nan emisyon sila a, nou gen kèk ti dosye nou pral pale men dabò, direksyon Vilaj de Dye. Cet homme là que vous regardez, il s'appelle Varié. On peut l'appeler aussi tèt pa dwat. Paske nèg yo rele misye... Anpil non nan baz la. Nou gen chans wè misye sou video. Misye kap fè la une. Bah moi c'est pour la première fois que je l'ai vu. Alors map mande tèt mwen kom kesyon. Koman yon nèg ou fè viv konsa paske certaines fois m konn ap gade de. kreyati konsa nan dokimantè de jan ki yo menm pran plezi pou kapab fè tou sa nan vizaj yo. Ou imajine w, kelken ki fè pati d'un tribu de gang e ki li menm pwofite mete tèt li konsa. Waw! Se un peu dwòl, se un peu biza, se kokas de vwa un homme ki li menm konpòte tèt li konsa. Alò mesye sa li fè pati Gang Vilaj de Dye. E video misye komanse viral a partir de 30 Juillet 2022 paske se sou video sa a nou wè misye parèt. Alors, an nou gade epi aprè nap tounen. Mèt poze nou tande. Depi yon ayisyen fè sa lan vizaj mwen la e pa blan non, e blan yo menm. Yo gen tout aparèy. On ayisyen fè sa ta byen. Lè mwen wè ayisyen k fèl epi depil fèl li pi dwòl ke mwen m moutrel pat janm dwòl vre ok menm blan yo map moutre blan pat janm dwòl non yeah sak gen la. Ou menm ki ap gade video sa kisa w di tèt ou kèm kesyon mesye nèg la pèse tout vizaj li e mwen m gon bagay ki enteresem sa ki enteresem se ke. Euhh map di euh koman misye fè benyen komsi pou lap lave vizaj li wi m ta renmen sa wi e de tout manyè map met yon dron sou li kanmenm poum wè lè misye ap lave vizaj li koman l fè paske waw ou ta kapab imajine pou yon nèg pran tout fè sa yo ou fouye nan vizaj ou bon misye ka fè pati nèg ki antre nan Guiness record. Ba wi. Alò fò m di nou ke se pa videyo sa sèlman ki an sèkilasyon. Misye gen yon zam tou ki nan men l. Zam sa a pote plizyè koulè. Ou wè ble, ou wè jòn, ou wè lòt koulè. Alò misye varye, zam ni varye tou. Kounye a gen yon lòt bagay. Notè yon videyo kote ke Izo ap montre kat sòm fèch li. Men Izo pa ale. Izo pap ale. Men, fò n di gran pil lòbèy wi pou Sumfest la paske y a de jan ki on pri la pawòl pou dire, ekoute, gen yon moun ki nan Sumfest la, m ap wè si nou p ap bòykote l. N ap vini pi devan avèk kèk deklarasyon moun sa a ki se Lynn, paske Lynn li menm s on moun ki vrèman ostil anvè Michel Martelly, lansyen prezidan. On n'en est pas encore là. Men ekoute, nèg yo parèt s on videyo, Izo, Evarye, oubyen tèt pa dwat. Epi nèg yo ap montre zam yo genyen, zam nan varye tou, bon tèt chaje wi la, an nou gade. Moun ki vann siye fo zam. Anpil moun ap pozem kesyon. E varye ak fè zam nan konsa e bon bon wè met chaje ap mwen varye wè men bal yo. Gade yon foul gade li wè se pa yo. An men e gade gon bal ki mal la dan. Gade wè MDF bal la avanse vini. Te wè de moun kap peye la poze m kèsyon eske bon sa. E va yè fèl konsa e. An tou ka sa se bagay fòkè nèt. Bagay fòkè kap regle nan baz vilaj de Dye. Brèf, banm di nou ti koze. Mezanmi, on moun ki pa tèlman bezwen, pa mete tèt ou nan departeman de l'Artibonite. Sitou anpil fanatik nou genyen nan zòn plato santral la. Paske nou konnen genyen yon lyezon antre moun plato santral avèk moun senmak, moun gonayiv, paske anpil fwa gen moun ki soti kote sa a pou ale nan departement de l'artibonite la. Men ekoute, zòn savyen an, son zòn ki pa bon du tout. Lè w pran zòn nan bwa dòm, ebyen, nèg yo ap opere la jour et nuit. Premye bagay m ap di nou, nou wè yo te pran DJ Wayne? Yon ti tan apre yo relache l. Apre yo fin relache li, nou gen chans wè bandi yo ki parèt. Y ap sikile, gwo zam nan men yo, y ap bay lapolis defi kòmkwa se yo menm k ap fè sikilasyon. Se prèske menm jan avèk Lanmò San Jou. Men mwen kwè gen yon towo k rele Dabens. Non misye li menm se towo a. Aprè video sa fin viral sou rezo sosyo, fò n di byen ke nèg Savyen yo, yo antre m kwè nan vil la, nan vil Sen Mak, kote ke yo t al chache jounalis ki rele Sexy. Jou sa m ta kapab di nèg yo fè e defè nan vil Sen Mak. Se kòm si se te yo menm ki polisye, se kòm si se yo menm ki t ap mennen yon operasyon polisyè, ils n'ont rien à foutre, epi, Nèg yo ap chache moun yo bezwen. Men nan kisa peyi a tonbe. Yon ti tan aprè, nèg sa yo kidnape 5 moun ki sòti Mirebalais. Pami 5 moun sa yo genyen 4 nan yo ki se fanmi ougan ki rele. Lele brize. Alò m pa konnen ki demach ki fèt paske te gentan genyen 3 yo relache epi yo kenbe lòt 2 yo. Dye swa louwe, yo bay lòt 2 yo. On sè pa si genyen ranson ki bay pou kapab rive libere moun sa yo. Alò na va konprann frajilite ki genyen nan tout peyi a an matyè de sekirite. Ou met tèt Pòtoprens, zòn wouj. Ou met tèt nan departeman de l'Artibonite gen anpil kote wap pase se zòn wouj. Anpil kote nan peyi a, zòn wouj pi rèd. Ke fè? Paske lè nou tonbe nan sitiyasyon sa, premye kesyon ou dwe poze tèt ou ke fè? Men lè w di ke fè la, kiyès kap fè? Lapolis, otorite yo ki nan gouvènman an. Men fò m di nou byen ke moun sa yo pa sanble a moun. ki kapab fè anyen. Se yon seri de moun ki kwaze bra yo e pi regarde la sitiyasyon ki li menm ap dejenere. Sitiyasyon peyi a kap deteryore. Se grav. Apre yo fin libere moun sa yo, menm nèg sa yo ankò kenbe yon gwoup de moun ki fè pati staff DJ Constan m kwè. Ann gade ti videyo sa a. Yeah man. Wè la mesye. Tout ti mesye m, ti mesye savyen m yo, nèg izo yo mesye. Wè la e chèf kokorat san ras la tande mesye. E staff e staff DJ Constant m genbe la sou wout Pòdepè a. Kafou Tibwadò m kote m ap fè sikilasyon an. Ou konn yo pa kenbe atis nan geto mesye. Antouka nèg sa yo sanble gen yon ti kras mansyetid paske yo di yo menm yo pa kenbe atis nan geto. Yo lage yo. Men tande byen, èske sa se yon sòt de pwopagand e pou dir ke nou menm n ap fè, n ap frape? Paske jounen jodi a la a kèlkeswa nèg ki bandi an, depi w gen yon zòn w ap kontwole, ou gen tandans parèt tèt ou sou rezo sosyo. Kamoufle ou pa, men ou gen tandans fè yo rekonèt ou. Rekonèt ou, ou se yon nèg ki frajil. Se ou menm ki kontwole zòn sa a. Se ou menm ki kapab fè e defè. E nan sans sa a m ta kapab di, popilasyon an prèske konnen anpil zòn ki gen gang e anpil chèf de gang. Sa vle di depi nèg la ap monte la, tou sa ki nan tèt li, se fè yon piblisite pou tèt li pou di, Ebyen se mwa ki kontwole isi. Se mwa ki sui le chèf de gang isi. Eske nou konprann? Donk sa vle di, bagay yo vreman rèd nan peyi Dayiti. Donk nou menm k ap fè wout Latibonit lan, ebyen, anpil pridans, anpil prekosyon. Paske, jan bagay la ye la, se kòmsi m ta kab di nou ke lapolis sanble pa ka fè anyen. An atandan pou nèg yo mennen yon bon operasyon, ebyen bandi yo yo menm, yo kontinye ap vale tèren. Tèt chaje. Pandan nap pale avèk ou la nan kad emisyon sila fò n di ke genyen yon sitwayen ki voye yon mesaj ban mwen. Dizon mete dwo nou sou tèt baz vitelòm ak kwadèboukè kòz. Gen yon moun ki di mwen pou sal tande hier soir pou rive tout maten an la bagay yo sanble anpil. Anviwon 3 cha ki sanble nan atak sila. E sa lap tande yo la aparaman ta kap gen anpil moun ki pèdi lavi yo. Men se kapab plis inosan. Kòz nou konnen kòman nèg yo batay. Se sa m di nou. Sa vle di depi nou tande lapolis yon kote ap file bal fèt atansyon. Paske depi nou mouri lapolis se fòs de represyon m pa kwè li gen twòp detay non li pral bay. Sa vle di fòk nou fè trèzatansyon. Pandan m ap pale de batay sa a mwen m gen yon pwoblèm. M gen yon gwo pwoblèm ak Vitelòm. Vitelom m ta renmen w fè yon soti e pou w bay eksplikasyon sinon peut-être dans une conférence de presse pou w bay jounalis eksplikasyon ou konn poukisa paske m ta renmen konnen ou menm ki batay wap mennen ki pèspektiv ou paske nan yon premye tan nèg ou yo fè anpil ekzaksyon nèg yo ap pran kay moun nan zòn nan moun ki deplase. Se dedeyèn deyò deyò nèt e lè pou yo sòti se anpil difikilte paske dèfwa lè moun nan ap sòti sa rive nèg yo fouye li si yo jwenn bon papye sou li yo konn chire papye yo. Anpil nan yo se pa tout men sa k ap pase a ou rele l kanmenm egzaksyon. Sa s on premye manch batay. Nou konn kanpe n ap batay a lapolis. Anpil fwa nou monte kwadèboukè n al pete bal ak nèg 400 mawozo. Bon finalman la a mwen m on ti jan pèdi. Gwoup ou a, kisa l ap regle? Eske se on gwoup mafya, on gwoup gangster? Ki li menm on lè l rete la a, l ap file bal a lapolis? Ki li menm on lè l rete la a, l ap file bal ak bandi parèy li? M ta renmen konnen batay sa paske mwen m santi ke franchman sa k ap regle a avèk baz ou a m pa ka konprann li. Hum, hum, m pa ka konprann li. Sinon. Anpil moun ta kapab di tèt yo bon, sa k pase la èske se yon ti rapwochman paske ou te konn pale de gouvènman an malgre genyen operasyon ki konn ap fèt alò pseudo operasyon pa bò kote lapolis ebyen ou just rete nan silans pandan kèlke tan la ou pa pale. Èske gen yon rapwochman ki ap fèt antre ou menm avèk otorite yo paske ou te mande dyalòg? Ben wi, si w te mande dyalòg epi jounen jodi a. Pa gen plenyen ankò aparaman, eske dyalòg la li fèt? Sa se la grand kestyon. Antouka mezanmi, bagay yo rèd dan la repiblik. Bagay yo rèd dan la repiblik. Donk yon moun ki ap viv, ou wè jodi ou pa konn demen. Men sa ki toujou evidan se yon maksimòm de prekosyon. Paske lari an li vrèman danjrez. Mwen pral kite nou avèk yon ti temwanyaj. Sa fè 3 jou diran, temwanyaj madanm yon nèg yo arete. Men yo di misye se chofè Izo vilaj de dye. Madanm nan te oblije vin nan karayib pou kapab plenyen sò li. E pou kapab enfime enfòmasyon sa. Dividi lapolis anonse li arete yo e sitwayen ki mari w lan madam se ti Andre se li menm yo prezante. Andre Giyòm, se li yo prezante kòm chofè izolye. Kòm chofè izolye. Madanm pran mikwo sa. Sa, sa. Fè ti avanse. Ok. Vwala, donk, n ap raple lapolis te anonse ke li arete 6 endividi nan zòn Kwadèpre, donk, pou enplikasyon prezime yo nan divès zak e li te prezante youn ladan li kòm chofè gang izo 509. N ap pale de Jean Andre, 5 secondes. André Guillaume. 5 secondes. 5 secondes, wi. Sa m di mwen menm. Ou di 509. 509, padon. Baz 5 secondes. Non men, se 2 non la, paske yo pale de Jean André alyas Ti André. Non, yo mete li men se André Guillaume. André Guillaume ki vrè non misye. Bon, lapolis nasyonal fon pote koreksyon. Men arete Maro nan ki kondisyon? Nan ki sikonstans? Map di bonjou oditè oditrice kap tande mwen non pa marim se André Guillaume non pam se Toussaint Marlène jis yè pandan mwen tap lave li pa konn gen abitid poul sòti pou li pa dim kote li fè li toujou esplikem poul di cheri map vini m pral tèl kote men mwen tap lave kounya li vini li dim konsa. Li leve li sòti. Kounye a se pandan yo rele mwen, mwen ap lave gen yon vwazen ki rele nou nan nan telefòn li di mwen konsa, e vwazin e rele Andre pou w tande ki enfòmasyon paske mwen fenk jwenn yon enfòmasyon yo di mwen ke yo arete l kwadepre. Men li leve nan maten li pat gen kòb nan men l ke yon zanm mesye ki fè aksidan mwen pa konnen non l. Li vini, li vin chèche l. Kounye a li di l pou l al dèyè, li te fè aksidan Kwadepre. Men lè l ap moute avèk moto an, lè l ap pote moun nan, li pa tèlman fò, se moun li te pote an ki kondwi moto a monte Kwadepre. Lè l ap desann li menm, se li menm ki ap kondwi men mòn nan yon ti jan apik, li fè aksidan, pèp Kwadepre pran l, yo mennen l lopital. Jis yo te di li, yo rele li pandan l lopital yo di l moto a nan men yo pou l vin chèche moto a lè li sòti. Li menm pandan ke li sòti, li rele, lè l vini li rele mari l nan li di Andre pou l vin al dèyè moto ansanm avèk li paske moto a devan an kraze. Kesyon pikòp Andre gen pou l al pran moto a ansanm avèk li. Andre gèlè mande li ki kote men se lè li rive nan. E Delma 33, mwen menm mwen al jwenn ansanm avèk li pou m kapab konnen plis enfòmasyon e poukisa. Kounye a lè mwen rive Delma 33 e lè m ap pale ansanm avèk li, li di m men pou ki rezon jisyonè ka arete l imedyatman mwen menm mwen gen yon ide. Yo arete li lefètke li pote mesye men lè l al chèche moto ansanm avèk moun nan, lè li rive devan li fin yo fin pran moto a te gen yon pakèt nèg nan machin nan yo fin pran moto a men lè yo rive yo mande yo ki kote yo sòti Men lefètke si yon moun soti nan yon zòn, sa pa vle di ke se bandi ou ye pou sa. Nan ki zòn li soti? Men nou soti Cité de l'Eternel. Se la nou te abite? Se la nou te abite. Men depi lè Matisan kraze, nou te fè yon lonb de tan deyò. Men ou konnen lè ou pa gen nanm ou pou anfème kay. Deyò ki bò? Jakmèl. Ok. Se la nou te rete? Se la mwen te ale, li menm, m te kite l avèk yon, ka yon sè l. Kounye a lè nou rive, yo rele mwen, mwen vini, li di cheri, ou konnen pandan ke ou lwen an, depans yo yon ti jan pa fasil pou mwen, fè yon fason pou ka vini. Mwen vin vini vrèman vre, lè m vini, m di bon mwen pa p rete non, jis fò nou ta fè yon fason pou nou sòti. Men mwayen ekonomik nou pa pèmèt nou pou n ta sòti. Men yè lè mwen rive nan DDO lè yo pran ni, mwen mande, mwen jwenn avèk yon polisye, mwen esplike l ka, mwen, li mande m ki kote m sòti. Mwen di mwen soti Cité de l'Eternel, mwen pa ka bay manti. Li di m, depi se moun ki soti Cité de l'Eternel, ki di Cité de l'Eternel, di Village de Dieu, ke se madan bandi. Mwen di mwen menm, mwen gen 23 zan ansanm avèk mari m, mwen gen 3 pitit ansanm avèk li, mwen te pran l avèk yon pitit, li gen, li gen yon pi gran ti gason l ki gen 24 ran. Men mwen menm, mwen gen 3 timoun ansanm avèk li, ke se Laurie Guillaume, Marie André Guillaume, Nedji Guillaume et Sherley Guillaume a vle di si m gen 23 zan ansanm avèk yon moun fò m ka konnen tout sa moun nan fè, tout sa l ka pa fè. Men lè mwen rive anlè a, lè mwen te rive nan DDO yo pa t vle tande m. Men se lè mwen vin rive Dèlma 33 mwen vin jwenn chans mwen te wè li jis pou m te kapab pale ansanm avèk li. Men mwen menm mwen gen andoyid men mwen pa fè mwen pa genyen Facebook sou li se moun ki wè kisa yo lage ki ap dim men kisa yo lage men mwen menm mwen konnen mari pam nan pa yon bandi ni li pa chèf izo. Kisa l genyen kòm aktivite? Ki bon sa li genyen kòm aktivite jis li te ap travay nan nan meri de pòoprens li vin kite meri an li te gen yon espektè ki te rele espektè Verrier ke li te li te nan yon komisarya ansanm avèk li ke se Dèlma 3 Men espektè Verrier yo te tire li e e Fontamara 43. Yo te tire l nan 43 an fas bank lan. Li menm ansanm avèk li menm li te nan menm komisarya an ansanm avèk mesye Guerrier mesye Verrier me me e espektè ki mouri a li rele Verrier Angelot. Ki sa l t ap fè nan komisarya an? Ki travay li konn fè? Bon. Travay li ansanm avèk enspektè Verrier jis se pran ba kòb tankou al dèyè manje pou tout mesye yo pote pou yo paske li menm se li gen pi kòb a vle di kote yo fè kòmand manje pou yo a li jis al chèche l pou l pote pou yo pou l akonpanye ansanm avèk yo Avèk polisye yo? Wi avèk lòt mesye tankou l al chèche manje jis pou l pou li pote pou moun yo se sa li te fè ansanm avèk yo e gen ladan yo tou ne fè pa sa cheri gen ladan yo tou jis li pou jan li ansanm avèk yo A vle di, yo tout vin konekte tankou frè a de frè ansanm avèk frè. Daprè Vemb sa pa sifizan pou l reponn avèk bezwen fanmi l. Lè n konnen polisye yo dèfwa yo konn gen sou chak 3 mwa yo jwenn yon mwa toujou gen reta donk se sèvis li rann yo. Yo fè jès avè l, yo fè woulman avè li men avèk pikòp la k nan men l nan li pa t mennen lòt aktivite, li pase tout tan l nèt nan komisarya a pou sèvis mesye yo. Non, pikòp lan ki nan men l lan jis lè dezaprèmidi Li kon nek mete yon yon ban ladan ni, li fè de matisan de rue des miracles a matisan men a lepok matisan pot ko kraze men pandan se tan matisan vin kraze li vin pa fè de matisan avek avek de rue des miracles li vin plis pote chay si yon moun gon bagay li pral dèyè li plis vin travay sou li pou li pote ale. Ki relasyon l avèk moun yo arete l yo? Bon Moun ya arete l yo pou byen diw mwen pa konnen mwen pa konn moun yo byen paske mwen menm mwen pa yon moun tankou ki mache gen kèk bagay poum ta konnen de relasyon l ansanm avèk moun yo men mwen konnen patnè yo arete l ki gen ponyèt li ki kase a li menm ki bande a se li menm ki mèt moto a aprè sa gen lòt moun yo wi men tout se nan zòn nan yo rete men mwen menm mwen pa konn kay paran yo. San nul dout m panse w mande l sa moun sa yo t ap fè nan machin li. Mwen mande l sa moun sa yo t ap fè nan machin li jis li di mwen konsa Cheri se moto a li pral chèche ansanm avèk mesye an, epi tou ponyèt lòt lan kase kounye a yo moute moto a yo moute pikòp lan pou yo kapab leve moto an pou yo mete l nan pikòp la men pandan yap sòti moun kwadepre menm menm yo rele bakòp yo di yo te gentan mande mesye yo ki kote yo sòti li menm li potko vini se mesye yo k t al anvan kounye a yo di konsa ke yo sòti matisan. Le fèt ke yo di yo soti Matisan, yo menm yo vin sanse pa bay manti. Yo di yo soti Matisan, lè yo rive Matisan, kounye a, lè yo rive yo di enben ba yo rele moun pou vin pran moto a pou yo. Epi tou se konsa yo rele pou vin pran moto a pou yo, epi tou yo menm moun. Yo konbyen ki te fè aksidan an? Se yo 2 moun ki te sou moto a? Sèl chofè moto a ki te fè aksidan. Li frap yon moun oubyen kòman? Li pa frape moun, sèlman li li pote yon moun ale Kwadepri. Men lè lap monte li pa tèlman fò sou moto, li bay moun lap pote a. kondi moto a ale. Lè moun nan rive l desann li remèt li moto a li menm l ap desann pou tèt pa l li menm, li pa tèlman fò l al fè aksidan li pèdi 3 dan devan bouch li, jiskèk wi li fè aksidan ponyèt li. Wi sèl li menm. Lòt moun yo yo menm jis se pote yo te al ede mesye ki fè aksidan an pou leve moto a pou yo mete l nan machin nan. Ne fè pa sa cheri. On pikòp ki fè trafik kòman w esplike vit li ki fè tente tou de nwa? Non, pikòp lan jis. Pandan li vin tente vit li, li vin pa t fè trafik sou li. Paske li te kòmanse fè trafik sou li, alepòk lè l te kòmanse fè trafik sou li, se epòk Matisan te bon. Li te konn fè trafik sou li, se yon pikòp li vin repare. Donk kounye a, polisye li te konn ap rann sèvis ki konn Bal ti woulman an, yo tire polisye a, se su ke l pa nan ti woulman sa a l achte manje pou polisye yo ankò. Ou di m ke akoz Matisan vin an difikilte li pa fè aktivite trafik la ankò. E apre w di m li konn si yon moun gen yon bagay w ap pote etc. Li konn fè djòb la. Wi li konn fè djòb la pou li. E donk nan peryòd pandan moun li konn ap rann sèvis la mouri, li pa jwenn ti degaje komisarya. Kisal di w li fè pou antre kòb nan kay lan. Ou pa fè sa. Mwen menm se, pou byen di w, mwen menm se biznisman mwen ye. Men li menm, li vin pap travay, li vin pap travay a vle di tout aktivite l te vin ap fè li vin koz zòn nan vin pa bon l vin kanpe sou li, men se sèl mwen menm kap degaje m. Ou kay la sou kont ou. Wi men mwen fè mwen fè. Lè w pati li ret nan kay la fè tout djòl a timoun yo. Lè mwen pa la se li menm ki rete ansanm avèk ti pitit sa pou mwen avèk yon lòt. Jou jou sa jou yè kote w te ye ou menm? Ou pat al nan aktivite? Mwen menm yè mwen pat sòti mwen tap lave mwen te rete m tap lave men mwen fè malpas. E kob la e pou li? Wi. M gen kesyon dèyè. Non non se paske yo dim gen yonn nan mesye yo ki son evade prizon bon m pa konn kiyès li ye e ok ok se efektivman lapolis te mete Guillaume Jean André pwobableman se nan André la. Men se Guillaume André. Ah ok se Guillaume André ok donk yo nan komisarya Delma Delma 33? Delma 33. Ok eben bon nap tann la polis si arete yap mennen ankèt epi pou yo kapab detèmine nivo enplikasyon yo wi. Travay nan lotri? Non. Depi lè ou konnen li pat janm travay nan lotri? Non. Sèlman lè mwen mwen menm ansanm avèk lè nou te fenk ansanm li tap travay nan meri de pòwopwens. Ok. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi aprè